Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir de rentrer la KO pour capable bah ou une nouvelle émission. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Alors là, moi, j'en profite justement pour filer un petit bonjour à l'endroit euh, de tous les gens qui sont à l'étranger, Canada, États-Unis, la France, les îles Antillaises, la Guadeloupe, la Martinique, île de la Réunion, île Maurice, la Guyane. Est-ce que tout est OK? Merci d'être avec nous pour votre émission RL Prod. RL media pro, RL news, le chèn ki vous informe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Hier après midi genyen yon machin ki parèt au niveau de Delma 103 li pran au mwen 4 jenn gason daprè dènye enfòmasyon ki ta sòti se ta moun ki gen lyen avèk ti makak e Yo fè tèt nèg sa yo sou plas. Aparaman daprè dènye enfòmasyon k ap sikile, sa ta vle di nèg sa yo te fè antèn nan sa ki gen awè ak kidnaping sou doktè Louis Gérald Gilles. Gen yon enfòmasyon k ap sikile la, m ap chache mete plis antèn pou ankete. de manyè apwofondi sou enfòmasyon sila kòmkwa ta genyen yon gwo tèt nan lapolis lan ki li menm ta de mèch avèk lè bandi zame o pwen de detone de zam pou kapab pote bay Vitelòm ebyen nou menm nap chache gen plis enfòmasyon e si nou jwenn otantisite sou enfòmasyon sila ebyen nan emisyon kap vini yo nap gen chans pou n kapab ba ou plis detay sou kesyon sila nap avanse. La polis frape puiske le chef de gang pa genyen li arete sou kabann lopital tande non nèg yo wi pa genyen sa vle di lè w anfas nèg sa ou pap janm genyen e finalman se misye ki pa genyen paske defèt la se nan kan l li tonbe jounen jodi a le nome Bruner Auguste alyas pa genyen chef de gang ki ap opere nan Grandans jwenn arestasyon li nan aprèmidi 13 mars 2023 a nan lopital Adventiste Dikini nan Kafou kote li t ap pran swen suit ak yon aksidan sikilasyon. Kay sila depi zòn Fonkochon nan komin Rozo t ap miltipliye ka vyòl, asasina, vòlè bèt epitou li fè objè plizyè plent daprè sous polisyè. Nan vil Jeremi apre arestasyon li, Bruner Auguste transfere nan Grandans kote li ap reponn ak anpil chèf dakizasyon li fè objè. Prèske pa gen anyen k ap mache onivo di departeman de Lartibonit kote nèg Savyen yo yo menm y ap kontwole. Pa egzanp, Lyankou, Ti Rivyè, Moro, Kafoupè e tout kote sa yo m ta kapab di yo sou tansyon e anpil moun kòmanse kite zòn nan. Se pou lapremyè fwa sa rive nan stad sa a. Fò n di ke sou Odma te gen yon sitiyasyon kritik, men m ta kapab di Odma se kèk fwa la l konn sòti deyò a la a li fè lòbèy. Men nèg sa yo menm yo tèlman fè lòbèy, yo kite zòn pa yo, yo travèse nan lòt komin pou al fè anpil ekzaksyon. Yè mwen te pwomèt nou m ap vini avèk vwa Luckson. Se yon deklarasyon ki fèt m kwè an 2021. Tande byen wi sa map di nou an. An 2021, le 7 mars 2021, Luckson Savien fè yon deklarasyon, paske pa bliye, mesye sa yo rele Odma a, ki mouri an janvye, ta pral gen anpil divèsyon sou lanmò Odma. An fevriye, tout moun ta pral aksepte ke Odma mouri. E se Luckson menm! nan yon voice ki anonse ke Odma mouri. O pwen ke l te di ke chèf la mouri pou kreten. Brèf. Luckson rive nan yon sitiyasyon kote bagay la te kritik nan men l ansanm avèk lòt gang yo, li di li pare pou fè lapè. Ou wè lè yon nèg ap pale, depi w pale, toujou kanpe dè sa w di. Lè sa a, anpil moun ta va di tèt yo jounen jodi an, pa rapò ak peryòd li te fè deklarasyon sila a, ebyen se te yon fent de kò. Ann tande! Luckson, Luckson tande tèt ou pou laverite e pou listwa! Sa ou te di jounen jodi a la ou tounen yon kriminèl ou tounen yon kayid ki anpeche moun yo viv nan depatman an. Tande tèt ou non frè m. Enh enjenyè Luckson Savien. Savien, ok. Luckson, jodi a ou te rele m, ou te fè ti pale ansanm avè m. De kisa ke nou, nou tap pale? Misye, m sali tout moun kap koute m sou Radyo Revolisyon Entè. Lekti la la rive nan yon faz, fòk nou fè yon chita pale avèk popilasyon an pou tout moun ka ede yo konprann sa kap pase jounen jodi a. Ou konprann? Epi map di tout popilasyon kap ni moun ki deyò ni sak la ni sak pala m konnen pifò moun nan premye seksyon an m konnen pifò moun yo pa la pase moun yo kite lokalite yo sak al senmak sak ap dòmi devan pòt kay moun sak pa gen kote pou yo rete sak ap mande moun ou konprann vrèman vre sa fèt sou konsyans nou li pa fèt sou konsyans nou sèlman non pase se de pati kap goumen men vrèman vre li fèt sou li plis fèt sou konsyans nou. Yo te ka toujou pati kite kay yo, si tout fwa nèg sen nèg yo pa t chwazi al lakay yo, pote afè yo, kraze lakou yo, yo te ka pran konsyans yo ta ka gentan tounen. Ou konprann? Men tout sa ki ta fin fèt, deja fin fèt. Mwen m ap mande a tout popilasyon an pou yo eseye konprann mwen, tout sa k te pase fin pase, m mande yon lapè avèk tout popilasyon nan Latibonit. Finalman. Lapè m mande a se pa pou di yon lapè k ap fèt, men yon lapè pèpè. Paske ou pa ka di ou pral fè lapè avèk popilasyon pou ou konnen e nan betiz ou pral pase popilasyon an ki p ap bon pou ou. Depi ke w ap fè yon lapè a popilasyon an, fò w fè l a tout kè w. E sa k fè m wè reskonsablite m jounen jodi a, m pale avèk tout sòlda yo, tout nèg yo nèt an jeneral, pou yo mache sou prensip mwen, sa m di se li k pou fèt. Si nèg la pa aplike mache sou prensip mwen, sa l prensipal. Paske gon pakèt tèk atè la fò moun yo ka vin travay yo ou konprann gon pakèt tèk atè fò moun yo chwazi vin travay yo men sak fèm pa te li sou radyo a depi yè m gen ti mepri m pat janm rele misye pou n te fè yon chita pale se jodi a m rele misye m pale a misye misye pale avèm m vle konprann lòt m vle konprann lòt pou sa kap fèt la men sak fè m poko ka fin di. Kòm si sa kap fèt la mwen m konsyan kòm si lapè kap fèt la lap fèt yon bon lapè wi men nèg ti mepri yo tèlman anpil nèg kowalizyon yo tèlman anpil m te di ti mepri fòk li chita pale avèk tout nèg li yo mèt an jeneral pou lapè kap fèt la pou pa gen vyolans ladann pou popilasyon reprann tèt li pou l vin viv lakay li se sak fè jounen jodi a m te di fòk mwen rele sou radyo a pou m pale ak popilasyon pou yo ka eseye konprann mwen. Di yap mete nou deyò. Men depi moun nan menm gentan lakay li tchouke ou pa ka di metel deyò nenpòt kijan non. Bèl bagay wi sa. Nou konprann? Ou pa ka metel deyò nenpòt kijan. Depi mwen wè twòp san koule nan latibonit sa fèk pase mwen mande lapè. Mwen mande lapè fòk gon lapè ki fèt nan latibonit pou moun yo kapab viv alèz. Kit nan palmis, kit jandeni, kit kafopèy, kit mowo. Glonvil, lè m antre nan lye sa yo sa fè m mal, lè m rive anndan lavil, ou konprann, sa fè m tris. Men moun sa yo pa fòseman pa pati pou nou menm non, moun sa yo fòseman pati pou tèt ti klè nou k ap mache touye yo, ou konprann. Se sa k fè moun sa yo moun anndan lavil yo chwazi pati. Lè yo rive Kafou Lalwa pou pa gen yon grenn moun nan lye sa yo. Moun sa yo pa pati sou konsyans nou, moun sa yo pa pati sou konsyans ti klè tou. E m konnen ke ou se youn nan moun ki pa twò twò frajil nan sans ke ki pa pale, ki pa aji. Men lè w aji, ou aji pou tout tan w fè silans yo, ou aji konsa. Kòman w santi w aswè a Nixon, lè w di ke ou pou lapè, sa fè w mal. Mo sa a fè m plezi lè w di sa fè w mal, di fè ke w wè tout kote w pase ou wè zòn yo blanch. E ou di ke moun yo pa kite zòn yo pou tèt nou. Nan ki teat nan ki dat an te tiye? Hum sou eske w raple w kou premye krim ke w fè premye moun ou tiye nan vi w e nan ki sikonstans ke w te tiye moun sa? Non m pa ka bon men yon moun touye m pa ka sonje m pa sonje m pa ka bon dikte sou sa. Monchè m felisite w pou kouraj ou e banm poze w yon lòt kesyon Nixon m swete ke m santi ke se paske w tande nou anpil ou tande seksi ou tande m anpil ki fè ke jodi a w di kè w fè w mal. Lè w gade, w pase pou wè kòman ke moun yo ap pran imilyasyon deyò, pandan se tan ke moun yo gen kay yo, yo kite kay yo, yo gen vye byen yo, nou pa kite yo an pè, nou pran tout byen yo, nou kite yo, nou kite yo a vid, jiskaske yo desann vin pran imilyasyon kay moun. Èske w panse, èske w panse, Ou pè ke wap chèche, ou lapè, ou rekonsilyasyon wap chèche, son bagay ki osi fasil, kòmsi ou ta di bon nou dakò avèw ke lapè wap mande a ou mandel. Eske se pa paske 1, tande kesyon m tande paske lap pran lap pran yon ti tan, eske se pa paske 1, jounen jodi a nou pa gen patwon ankò? Si se pouvwa ki te konn sipòte nou nan moman la pouvwa pa gen bezwen nou ankò? Si se ta opozisyon, yon manb nan opozisyon oubyen moun nan opozisyon ki ta bezwen itilize nou, operasyon bout teren fè ke nou pa ka sòti. Eske se pa paske nou twouve nou nan yon sitiyasyon nou rele tèt sa yon anklo, lè nou wè bagay la vin difisil anpil ki fè ke n ap mande lapè ke n ap mande a, se pa rezon sa yo ki fè sa? Eske konsyans nou pran? Non Nètò, ban yon segonn wi. Wa konnen, m se yon nèg ki tèlman frajil avèk mwen. Ou konprann? Ok frèm. Enben bon. Enben kounye a la Nixon, mwen m'ap poze yon dènyè kesyon paske m'pap poze w kesyon ankò. Èske daprè ou, Difèko pale avèk mepri, e nan jou l pale a mepri a la se jodi a, pako gen 3 jou, sa pa gen 3 jou kote ke nou te atake moun, nou atake moun Lyankou, e n'al de suit fè gè avèk Jonas nan Palmis. Depi kilè menm nou pran konsyans sa? Ou pran responsabilite pou ou antame yon demach pou lapè, yon demach ki t ap trè bon pou gwoup la e ki t ap trè bon pou ou menm tou, paske tout moun bezwen lapè a. Se pa ou menm sèlman ki bezwen lapè a, e tout moun nan depateman an bezwen lapè a. Men dèfwa gon pè ou konn bezwen, li konn mande se lagè pou fè pou jwenn lapè. Konsa tou, konsa tou. Yo pa plis an kòlè, yo pa twò an kòlè kont ou menm. Paske, ou se yon nèg ki prèske toujou rete lan po ou, an silans, men lè w, lè w sòti ou ka fè yon bagay konsa. Se yon lè men w site. Men gen de nèg la, de nèg tankou nou twòp, de nèg tankou Vòlvo, de nèg tankou Golyat. E pa ti make non e tenten nèg yankou a. E olsen volè sa. Nèg sa yo popilasyon an trè trè an kòlè parapò ansanm avèk vòlè moun sa yo. Ki desizyon. Ki desizyon. ke si tout fwa ke nou ta vle chita pale, piske bon se ayisyen nou ye, nou se nèg di peyi, si gon posibilite pou n chita, fò nou ta chita pou n ta fon seri de nèg wont. Moun sa yo ke popilasyon an di ke yo pa vle tande pale de yo menm menm menm menm menm menm, ki sa Nixon ap fè pou sa? Non, nèg sa yo menm, yo gentan gen tout desizyon kòm si m prale yo vin. Waw sa misye ap di a li koupe. Mande misye pou mwen konbyen chef ki gen anndan, konbyen twoup ki gen anndan. Sa se te deklarasyon Luckson te fè nan dat 7 mars 2021. Nou konn sa k fè mwen tounen avèk deklarasyon sila, se paske mwen gen yon bon zanmi mwen nan Orlando ki di m, RL, m ap chache sou tout platfòm kote ke nèg sa yo te konn ap mande padon, nèg sa yo te konn ap di se ti diri yo yo pral vann, yo pral sekle latè. Aprè lanmò Odma, jounen jodi a la a, yo retwouve yo nan yon sitiyasyon kòm si se yo menm ki aktè, se yo menm k ap fè pèp la pase mizè, se yo menm kòm si ki anpeche departeman an li fonksyone. Nèg sa yo pa gen mo. Se sa k fè m te di nou nan premyè emisyon an, lè yon bandi di yon pawòl, pa kouri kwè nan pawòl bandi, paske pawòl yo pa levanjil. Anben wi, pawòl bandi pa levanjil. E nou wè anpil egzanp. Nou wè anpil egzanp. Sa ou wè yo di nan deklarasyon an, se pa li yo ap fè. E se sa k fè m vle pèp la konprann pou l pran anpil prekosyon. Nou menm n ap toujou la, e sa n ap fè a la, n ap fè l pou kèlkeswa politisyen. Nou wè nou te demaske André Michel, anpil moun demaske sitwayen sa a tou paske. Anpil deklarasyon l te konn fè sou Jovenel, jounen jodi a la a, tout sa l di yo vire kont li. Men, kòm se 2 moun ki pa gen nen, lè yo di yon bagay jodi, yo pare pou di nenpòt ki bagay demen, paske se limena yo ye, e se menm jan avèk bandi yo tou. E se sa k fè m di nou, pa gen twò gwo diferans ant moun sa yo ak bandi. Chanèl sa a, konprann byen, ou te mèt fè yon deklarasyon,